Se sòt ki bay, enbesil pa pran. Zafè pou yon nonm leve yon bon maten, li fin fè rèv, Epi l mete kanson l nan tay li. Yon fanm fin fè rèv li mete rad li sou li pou l ap pran desizyon nan non 12 milyon abitan, fòk sa fini. Puiske a chak fwa nou genyen jan de sovè sa yo, yo pa janm atake pwoblèm yo a la baz. Medam, matmwazèl e mesye, Sheila Cherfilus Se youn nan manb Kongrè Ameriken an, orijin Ayisyèn. Nan jou pase yo la, li menm ansanm avèk divès lòt kanmarad nan Kongrè a, te rankontre ansanm avèk de gwo responsab Nasyonzini. Yo mande pou Nasyonzini degaje l prese prese pou voye militè nan peyi Dayiti puiske popilasyon an pa kapab ankò, timoun yo ap mouri, pèp la grangou, gang yo ap bay pwoblèm. Hum! Men, sa ki make m nan istwa se ke nan jou pase yo mwen raple m Kongreswomen sa a li pa t dakò pou ke etranje pou m byen di fòs etranje pile teritwa. Sa k pase ki fè yon sèl kou l chanje davi? E selon deklarasyon l, sa l di nan loni, nou pa ka tann ankò, Ayiti pa ka tann ankò Fòk ke loni degaje l voye yon fòs pou vin elimine gang yo. Men, kisa ki lakòz chanjman sa a? E moun ki pa dakò ansanm avèk dosye pou voye militè nan peyi Dayiti? Kòman l ap abòde sijè sa a? Pèp ayisyen, ou pral tande ki repons li te bay nan mikwo Valerio Saint Louis nan voa Kreyòl. Rale chèz ou. Frè se sè byen eme jounen jodi a 15 desanbre premye minis Ariel Henry pa gen kè li pa ka tann lap soufri hehey li gen tan fè pèp ayisyen an swè pou lane 2023 a li pa nan rans li di pèp ayisyen konsa lane 2023 sa a se va yon lane kote leta pral kreye kondisyon propis pou ke lòd piblik kapab retounen nan peyi a, pou stabilite sosyo-ekonomik, garanti klima sekirite, epi òganize eleksyon libre, onèt e demokratik. Men non, kèt, li bonè ou pou PM nan kòmanse fimen konsa, pèp ayisyen, ou pral jwenn detay. Gang Vitelòm te tiye direktè akademi polis la. Jounen jodi a, se te fineray la. Ou pral wè wi kòman gwo chèf t ap make pa, bèl kostim sou yo, yo pral antere sitwayen sa a, tandiske bandi a stil toujou rete an kaval. Frè e sè byeneme, jan m toujou renmen di l, qui vivra verra, qui mourra caccara. Se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn kofyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Fò w leve wòb mwen pou w wè bote m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se mayi. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Waya waya anba pikan, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, fò m di w, bagay yo konplike nan la repiblik e fòk dyaspora a Fò chak grenn ayisyen pran san yo, pran tan yo pou tande deklarasyon sa. Dam sila a ki se manb kongrè ameriken an, Mesye Valerio silvouplè prezante nou l. Se Madam Sheila Cherfilus McCormick. Mèsi Madam Cherfilus. Donk, se Amerikèn dorijin Ayisyèn, se byen an avanse, pandan dènye moman yo la ki pa sispann mande entèvansyon militè pa rapò avèk gang yo k ap bay pwoblèm nan peyi Dayiti. Donk, ki kote desizyon sa soti? Ki sa k motive manb Kongrè yo rankontre ansanm avèk loni sou dosye peyi Dayiti? Donk, nou konnen, Madam Cherfilus, oparavan, li pa t dakò pou dosye entèvansyon militè. Ki sa k lakòz li fè vòlte-fas sa a? Mesye Valerio, a vou, poze madam nan kesyon. Dabò, ann antre nan nan kesyon an. Ayiti, w ap travay sèjousi, ou se evidaman ou re-eli, dabò ann pale de sa, byen vit, ou arive gen eleksyon an, demokrat, Ou andedan Kongrè a, ou andedan Palman Ameriken an, e ou konsène sètènman pa sa k ap pase andedan peyi Dayiti. Rankont avèk Nasyonzini, kiyès ki te la e ak kiyès ou rankontre e ki sa k te pale sou ka peyi Dayiti a? Bon, nou te ale avèk yon delegation de moun soti Congress. It was a bipartisan, so nou te genyen Republicans and Democrats. Nou te avèk Marie Salazar soti Miami, Yvette Clarke who is in New York, and also Espia, Adriano Espia ki o Dominican, who is also in New York um avèk nou tout te vini and um also nou te gen Frederica sa te la represented there um the rezon nou te vini se paske nou gen yon problem Ayiti nou konnen anpil tan nou tande oh nou gen yon problem Ayiti men problem sa nou wè kounye a se yon problem nou pa janm wè Ayiti um pi gwo problem la se pa just the gangs pou kounye nou gen anpil timoun sa la gang yo 60 60 pousan Moun yo, lagang yo, se timoun. Nou gen 2 mil timoun sa s pa lekòl ankò. Pwoblèm sa pi gwo paske kounye a yo pa gen plas pou moun ka pase, yo pa gen plas pou manje ka pase, moun yo ap facing a famine. Ebyen ou pale de timoun yo ki nan gang yo, e enfòmasyon sa ke w genyen la a ke evidaman ke nou menm manm Kongrè Ameriken an nou genyen, e ki jan e ki kote nou jwenn enfòmasyon sa a? Se vre Nasyonzini li menm tou soti avèk yon rapò la, li pale jisteman de pwoblèm famine ki gen nan peyi a. E donk nou konsène sou kesyon gang yo nan peyi a, e gen anpil timoun nan gang yo, kijan nou pral apwoche pwoblèm nan? Ariel Henry, The Prime Minister te mande pou moun pi nan ka voye moun pou nou ka ede. So konnye nap gade pou nou ka fè sa seryezman. Anvan kou m te tande sa, m sonje lòt fwa yo yo te gen Etazini sa rantre Ayiti, ou yo te gen lòt UN forces sa te rantre Ayiti, li pa te janm bon pou Ayiti. Bon konye a sa nou wè ap pase nou bwezin moun rante ayiti paske si nou pa fè sa nap padi twop moun nou gen yon pi gwo problem ko moun yo pa gen manje ni pa gen wout pou yo ka kondi so pou for those reasons nou bweze gen yon ekip sa ka respond immediately konye a nap mande Canada pou yo ka rantre Men si Canada pa ka rantre pou yo ka fè sa, se Etazini sa bwezyen kòmanse pou yo ka rantre pou yo ka ede Ayiti. Sa m mande moun yo, mande UN la, mande tout all the representatives and the ambassadors at the UN Security Council pou yo ka make sure nou gen Ayisyen who are involved in the situation. Nou bwezyen make sure that nou pa gen, nou gen yon system pou nou ka pwoteje moun Ayisyen yo avèk moun Ayiti. Avèk se sa nap focus on right now. M konnen lòt fwa kon tap pale de pou ekip sa sa ka rantre pou yo ka ede Ayiti, yo te gen anpil moun sa te gen pwoblèm avèk li paske yo toujou di yo pa vle an intervention, yo pa vle an occupation in Haiti. Sa nap pale de kounye a se pa an occupation, it's a rapid response team tap la pou on ti tan pou yo ka disarm all the gangs. Madam nan eksplike, li menm ansanm avèk divès lòt nan kongrè a te chita ansanm avèk Nasyonzini sou dosye gang nan peyi Dayiti. Men, chita yo te chita a, yo pa vle okipasyon, men yo vle yon entèvansyon, yo vle yon misyon ki pap dire pou anpil tan. Kite m di ou yon bagay, kit se misyon, kit se okipasyon, kit se entèvansyon, tout se menm syon an nan peyi Dayiti, 31 menm tè, se toujou menm bagay yo vin fè. E, yon moun ki di m, se pa lokipasyon, se entèvansyon, fò m di ou Ayiti deja sou okipasyon deja. Ayiti anba okipasyon aktyèlman la. E pou m pwouve sa m di a pèp ayisyen kite m di ou, kòm ou te ka konprann yon prezidan fin asasine, epi yon anbasadè, yon responsab òganizasyon entènasyonal just fon twit epi yo mete yon premye minis? Ou pa sou okipasyon toujou? Ala traka pou lave kay tè papa. Non, eske ou pa sou okipasyon? lè ke yon gwoup moun yo pa ayisyen, yo konnen ki sa konstitisyon peyi a di, yo just fon tweet yo mete yon dirijan nan peyi a. Eske ou pa anba lokipasyon deja? Frèz e sè byen eme, voye twoup pou elimine gang jodi, demen si Dye ve, m kapab di ap gen plis gang toujou. Paske dosye entèvansyon militè, nan peyi dayiti, se menm jan ou gon seri de ti ravèt lakay ou, ou achte begonn pou touye yo. Pandan ou achte begonn pou touye ti ravèt sa yo, ebyen menm begonn sa a pral chofe ze ki te la yo, yo pral kale. E kounya lè ou achte begonn pou ke ou flite dezyèm kouch la, Ebyen se grandi ou di yo grandi plis, se kòm si se angrè, se vitamin ou te bay ravèt sa yo pèp ayisyen. Eske ou konprann sa map esplike ou la? Donk, èd militè a, se pou kapab fasilite èd imanitè. moun ki pi mal yo pou yo kapab jwenn manje. Pa gen pwoblèm. Men, se pa jounen jodi a sa ap fèt nan peyi Dayiti. Se pa jounen jodi a jan de misyon sa yo ap fèt, se toujou konsa. Yon ti bout entèvansyon pou fasilite manje rive jwenn moun yo, men ki plan dirab ki genyen? Apre sa ki fin fèt la, pou moun sa yo pa tonbe nan grangou ankò, okontrè yo vin plis nan grangou toujou pèp ayisyen. Donk, solisyon sa yo mwen m rele yo solisyon 3 zè de tan, paske lè nou resi gen yon grenn ayisyèn ki rive nan nivo konsa, donk, se pa sèlman chèche yon ti solisyon plap plap plop plop, yon solisyon 3 zè de tan, se menm jan w ale kay yon medsen ou di ou gen dan fè mal, chak lè w rive l pa janm pran swen dan vreman, men li chèche yon ti kalman l ba ou tanzantan. Donk ti kalman lap plede ba ou ti kalman lap ba ou ti kalman, donk gon jou kap vini dan sa gen poul fè w fou. Se sa kap pase Ayiti aktyèlman la pwiske se pa jounen jodi a yo ap fè bout misyon. Men, lè ke gon moun ki rive nan nivo sa, mwen panse ke lap enpòtan pou ke nou atake pwoblèm ensekirite a alabaz pwiske gang yo ki vin tout sa nan peyi Dayiti Se pou yon jou nou leve epi nou rr nou wè gang yo vide. Son preparasyon. Son plan ki byen monte pou peyi a rive gangsterize konsa. Nou pa ka tanzantan se toujou ti solisyon fèy papye n ap chèche pou n rezoud pwoblèm nan peyi Dayiti. Sa yo se lave men siyatè yo ye. Dosye gang nan peyi Dayiti, anfèt nou pa ka rezime peyi Dayiti a Pòtoprens. Paske gan pil moun ki debake nan Pòtoprens, donk nou kapab di ti mesye ki bloke gran sud la depi plis pase 16 mwa, mesye sa yo, ki kote yo soti la plipa nan yo, se nan vil pwovens yo. Donk, imajine ou mesye sa yo ki bloke ki kantite manje kap gaspiye an deyo. Nou pa ka ap rezime Ayiti a sèlman Pòtoprens, e non sèlman sa tou, moun ki plis bezwen entèvansyon militè yo, se oligak yo, se moun ki fin kreye gang yo pèp Ayisyen. E se nan Pòtoprens yo ye. Paske atake pwoblèm grangou nan peyi Dayiti, se pa pote èd, se gade pou wè kòman manje te kapab fèt sou teritwa a. Se gade ki akonpayeman nou te kapab jwenn nan dosye agrikilti. Pase sa pèp ayisyen pa kache di ou, li son gwo pyon nan dosye ensekirite nan peyi dayiti. Paske son jem di ou, toutotan ou pa ka bay tèt ou manje, ou sou kont moun. Paske se tout la senk jounen ti koze sa yo, imedyatman gang pran peyi a, rapidman ou tande, èd baka pa santre, pitip pitip ko wi entèvansyon rapid pwiske mèt gang yo pèdi kontwòl gang yo. Toutan se konsa de 86 jiska jounen jodi a, men m remake gon pwoblèm pèp ayisyen, paske defwa ou konn wè nou lèzayisyen nou eseye nou eseye nou eseye nou bagay, Malgre nou wè sa pa janm bay rezilta, nou stil kontinye ap fè l. Ann pran egzanp dosye tranzisyon nan peyi Dayiti. Nou fè tranzisyon, nou refè tranzisyon a chak prezidan k monte. Nou refize kite l fè senkan. Nou bay pwoblèm, nou destabilize tranzisyon tout lasent jounen. Nan yon manda prezidan konn gen nenpòt 3 tranzisyon. Malgre nou wè sa yo pa pote fwi, nou toujou kontinye nan menm lin nan toujou. Malgre dosye entèvansyon an pa pote fwi, a chak fwa nou fin gen degangsterize pou 1, demen maten peyi a vin plis gangsterize, nou refize atake pwoblèm yo a la baz. Nou refize atake pwoblèm yo pwiske nou jis. Kòman, fò m eksplike w kòman dirijan nan peyi Dayiti reyaji, e anpil ki rive nan gwo nivo, donk mantalite a pa diferan. Nan lòt peyi yo pèp ayisyen, lè ke gon pwoblèm, yo chèche konnen rasin pwoblèm nan. Se pa download yo download yon solisyon. Se pa panse yo panse maleng nan, men se batay yo batay pou yo geri maleng nan, malgre l fè mal, malgre anpil moun ap kriye, malgre moun ap soufri men yo ap batay pou yo rezoud pwoblèm nan, se pa chache tetrasiklin vide sou li tout la sent jounen. E lè w ap chache tetrasiklin vide, vide, vide, vide tout la sent jounen, gon w maten k ap rive, mikwòb k ap manje po a, ebyen l ap vin abitye ansanm avèk tetrasiklin nan. Lè sa a ki sa w pral fè? E se toujou konsa nou atake pwoblèm peyi Dayiti, nou refize pran bagay yo a la baz. Pase se toujou konsa, se èd alimantè, se ti moun yo kap mouri, se di se dat. Pa gen pwoblèm men, kòman nou gade moun kap bay zam yo? Kòman nou gade peyizan pa rapò ansanm avèk grangou gen nan peyi a? Tann dat èd imanitè ap rantre nan peyi Dayiti. Ki solisyon l pote? Se tout la sent jounen w tande manje pil bann bagay ap debake. Men poukisa popilasyon an vin plis grangou de jou an jou? Donk m panse sa yo tou l ap trè trè enpòtan. Donk lè nou di nou se responsab nou pral pale nan non peyi Dayiti eseye atake pwoblèm yo a la baz. Ann avanse! Nou t at the same time nap travay pou nou ka make sure there can be some kind of governance pou nou ka gen eleksyon sa pral vini so poukisa sa trè enpòtan konnya se paske si yo gen yon rapid refòs rapid rapid response team pwoblèm sa nou ka genyen yo gen anpil timoun se la gang yo nou paka padi tout timoun sa yo. Pou nou ka gen 60 percent timoun yo la gang yo. 2 mil timoun sa pa al lekol. Nou pa ka kite peyi manman nou rive la eta sa. So nap mande pou tout timoun yo sa la gang yo. Si w konnen timoun la gang yo. Fe yo soti la gang yo. Nap travay kounye pou nou ka voye manje Ayiti. Men manje sa nap voye li pa ka menm rantre la kay moun yo paske gang yo la. So nou bweze moun yo ede nou ede nou konn apre si nou ka ede ayisyen yo pou nou ka voye moun pou yo ka ede ayiti. Inite oubyen si w vle ekip dentèvansyon rapid. Sa sa vle di egzakteman? Eske se yon fòs ame ameriken? Eske se Lèzetazini k ap voye yon fòs? Se Nasyonzini k ap voye li? E kilè ke fòs sa ap antre an Ayiti? Nou ta renmen gen presizyon. Eske sa te diskite nan reyinyon yo? Well, the ekip la nap sanble se it's gonna be a UN forces, so la pral anpil lòt moun sa p rantre. Se pa yon fòs militè. Se yon fòs sa p rantre, um, yo pap la pou anpil tan, pou yo ka desarme tout gang yo. Kò fini apre sa, si w wè nou kòmanse ap ede pol, um, the national police pou yo ka al a la ri pou yo ka goumen gang yo. Nou wè la a, m konplètman confuse. M confuse nan entèvansyon an. Avan ou di konsa. Yap vin detwi gang yo, pa vre? Yon fòs. Men se pa yon fòs militè. Men fòs ki sa? A bon, ok, an kite sa la. Dezyèman, ou di, yo pap fon pil tan, yo la pon ti bout tan. Epi, lè ke yo fin detwi gang yo, yo pral travay ansanm avèk lapolis, Pou la police nan lari a kapab goumen ak gang yo bon te kwè yo fin detwi gang yo kòman la police pral gouman ak ki gang la police pral batay kounye a non bagay la la a on ti jan konplike pèp ayisyen non pase si militè yo fin detwi gang yo donk èd ap pase pap gen gang ankò la police pral vakye ansanm avèk aktivite l la police ap toujou kontinye kouri dèyè ti bandi men gwo tonton gang yo m pa wè poukisa la police pral kouri dèyè yo nan lari ankò. An avanse chère madame. Ekip d'entèvansyon rapid sa ke wap pale de li an, se pa yon fòs zame jan ou sot di a la, ou plito di ke se Nasyon Zini kap voye plizyè fòs, sa vle dire ke dè militè kan menm, si nou konprann byen. E ladan yo nou ap jwenn dè Ayisyen. Nan fòs sa ap gen manm nan fòs sa, fòs d'entèvansyon rapid sa kap Ayisyen, yap la pou yon ti tan E mentnan kesyon, dezyèm volè kesyon nou ke m te poze, m pa konnen si w gen yon repons avèk sa, e si nou diskite de sa avèk ofisyèl Nasyonzini yo, ki lè egzakteman ke, e si w vle, entèvansyon rapid sa ap fèt ann Ayiti? Eske gen yon dat pou sa? Nou pa gen yon dat, men dat sa nou konnen sa ap, that's approaching very quickly, kòm January tenth, le 10 janvye, nou konnen yo pa t gen eleksyon, so yo gen anpil moun kounye a sa ap chita, la goveman sa p ap la ankò, or they're gonna be extending their term um nou pa vle kite jou sa vini sou nou paske si jou sa vini two vit nou ap gen gang yo sa ka vin pi gwo so nou ap wè si nou ka fè tout bagay anvan lè sa men i trè enpòtan pou nou ka konprann nou bwezwen pwoteje timoun nou nou bwezwen pwoteje timoun nou avk yo gen anpil timoun kòm te pale avèk moun di poukisa timoun yo ap pwen yo yo la gang yo poukisa timoun yo ap mache avèk gwo zam sa yo yo pa ka menm kenbe zam yo zam yo pi gwo pase timoun yo Avèk yo di mwen, avèk zam sa, m ka manje. Avèk zam sa, m ka al pwan sa m bwezen pou fanmi mwen paske fanmi mwen ap soufwi. Nou pa ka kite ti moun yo ap soufwi konsa. Bon m vle tout moun konnen, tout ti moun yo, tout manman yo, tout malerèz yo, fè ti moun yo soti lagen yo, nou la pou nou ka ede yo. Men nou pa ka pote manje, nou pa ka pote èd, nou pa ka menm pote doktè avèk moun pou ka ede moun yo si gang yo la. So avan janvier m vle tout timoun yo soti avek nou la pou nou ka ede yo paske si nou gen yon chans avek nou pa kite timoun yo nou ka retire timoun yo nou pap gen timoun sa ap mouri kon yo gen rapid response ap rantre avek gang yo bagay sa ap trè violent nou konnen se yo gè avek gang sa yo gang sa yo ap touye moun anpil. So nou bezwen pwoteje timoun yo, pwoteje this generation of timoun. So kon nou grandi nou ka di nou te kenbe tout timoun nou avk nou pa te padi tout timoun sa yo. Ah bon, bon. Sim byen konprann sè ke e detwi gang yo se pou kapab pote èd. Eske n konprann detwi gang yo se pou èd kapab rive jwenn moun ki grangou yo. Men sonje m pale nou pèp ayisyen, èd pa bon pou peyi. Èd pa janm bon pou peyi gade tout gro peyi yo siw janm tande dosye èd èd tout la sent jounen ladan. Em sezi wè Ozetazini damerik peyi sila a ki toujou ap bay èd pèp ayisyen. Men lakay li gen ameriken k paka peye kay. Gen moun se nan lari yo ap domi. Kisak fè yo pa ba yo kay, kisak fè yo pa pran swen yo, kisak fè moun sa yo pa gon kote yo ap dòmi yo alèz. Non, son leson yo ap bay moun sa pou yo fèl konprann fò travay nan lavi. Donk, si lakay moun kap pote èd tout la sent jounen an, Mwen wè gen moun konsa, gen moun kap mande, gen moun afè yo pa bon tandiske gen dè milyon e dè milyon yo ap dekese pou yo al ede lòt peyi. Nan dosye èd sa a, fò mwen menm mwen ta chita m reflechi m di kèt. Ki papa, ki manman kap plis renmen pitit vwazinay la ke pwòp pitit pa l? Si lakay pa fin jwenn, kòman fè pou m ap bay vwazinaj? Si ke moun lakay mwen pa alèz, yo pa gen kote pou yo dòmi, yo pa byen manje, yo pa gen aksè ansanm avèk swen sante anpil nan yo, gen de moun ou konn wè pèp ayisyen atravè divès videyo kap sikile sou rezo sosyal yo, ou konn wè pandan yo nan mòl yo just rale bokit mòp yo fè bezwen yo, yo fè tout bagay tout kote pase yo pa kè yo menm nan nivo yo rive a. Yo ap dòmi nan lari. Eske gouvènman an pa wè yo tou? Men non. Son kesyon de travay. Eske ou konprann sa map esplike ou la pèp ayisyen? Son kesyon de travay. Yo pa nan dosye sitire parazit. Yo pa nan dosye èd tout la sent jounen. Donk, lè ke ou ap gade jan de aksyon sa yo fò poze tèt ou kesyon. Eske se renmen yo pi renmen m? E sak fè m di nou, dèyè dosye èd la, konprann kisa kap vini pou nou. Pase yo pa bay èd pou devlope, yo pa bay èd imanitè pou ke yo rezoud pwoblèm grangou. Se grangou ap vin grangou pi plis. Prefere ou pat janm manje nan men moun wa konnen fò travay pou jwenn manje pou manje. Men lè se moun kap baw manje tout la sent jounen, M pa kache di w, bagay la gen pou l di pou w paske ou vin ap, ou vin kwaze pye w, ou, moun nan redui w, moun nan vin fè w rete ak moun san w pa panse. Ou vin parese paske w toujou panse entèl ap pot manje pou mwen, ou pa gen enterè pou w leve pou w al chèche manje. Donk detui gang pa gen pwoblèm se trè byen pou èd rive jwenn moun sa yo men se de se toutan sa ap fèt nan peyi dayiti jounen jodi a nou bezwen yon lòt plan nou bezwen gon lòt koze k ap pale pou ayiti onivo entènasyonal se ekstrèmeman enpòtan Ann avanse! Nou remake, m ap pèsonèlman fè remak la, ou pale an plizyè fwa, ou repete ke w vle pwoteje timoun yo, e la n ap pale nan yon kontèks de yon fòs dentèvansyon rapid ki ta sipoze rantre nan peyi Dayiti apre rankont ke nou fè avèk ofisyèl Nasyonzini yo e nan zòn ozanviwon zòn dat 10 janvye. Donk, timoun yo ta sipoze, ou fè yon apèl la, ou lanse yon apèl notamman pou timoun yo kapab e ben depoze lèzam, retire kò yo nan gang yo, Paske evidaman, ou sot di la nan fen entèvansyon w lan ke entèvansyon rapid sa ki ap fèt an Ayiti li pral gen echanj, se vre ou pral pou demantle gang yo pral gen echanj de kout zam k ap tire e gen de moun evidaman ki ka mouri. Se de sa ke w ap pale? Wi, se sa m ap pale. Kòm m gade timoun yo, kòm m gade figi yo, m wè timoun pa mwen. M wè kouzen mwen, m wè fanmi mwen, avèk, nou jis pa ka chita la pou nou pa gade, nou pa di tout timoun sa yo. Se timoun sa yo, sa yo wè yo pwoblèm, yo leve, yo di m bezwen fè yon bagay pou m manje, pou manman m manje, pou fanmi m manje. M konprann jan timoun yo ap soufri, men chak fwa nan wè sou nou ka voye manje, chak fwa nou wè sou nou ka voye souye, rad, menm èd pou kominotè, èd pou Ayiti, gang yo kanpe anfas nou. Konya nou wè avèk social media gang yo konya ap monte monte timoun yo si w vin la gang la wap gen kòb wap genyen zam wap genyen fòs moun yo ap respekte w m konprann sa timoun yo ap soufri men nou paka chita avèk allow this to happen tout pastè tout granmoun tout moun rete etazini tout ayisyen ki rete kaneda tout moun bwezwen konprann sa ap pase konya we have 2 million children sa pap al lekòl. 60 percent of the gang se timoun sa under 18 years old. Si nou te fè the rapid response today, timoun yo ta mouri. Gang yo, yo pran timoun yo, yo fè espre pou yo ka pran timoun yo. Paske yo konnen si timoun yo la, yo pa ve rantre, moun pa ve tiye timoun yo. So tout timoun yo bweze konpon pou ki sa yo chwazi timoun yo. Yo chwazi timoun yo pou timoun yo ka mouri anvan yo. Apèl la lanse e se yon fòs dentèvansyon rapid e sa son desizyon Nasyonzini oubyen se nou menm nan manm kongrè a ki pwopoze desizyon sa bay Nasyonzini, bay fòs Nasyonzini yo oubyen son bagay konjwen ant gouvènman ameriken, gouvènman kanadyen enplike tou? Ba nou de detay sou kesyon sa. So the UN made the recommendation based off of the Prime Minister's recommendation. Doctor Ariel Henry te mande UN si yo te ka gen yon intervention. Nou fè anpil research, si nou sonje, sa te menm 2 mwa sa pase, nou gade situation an, nou pale a, pale de sa ap pase Ayiti. Kon m te tande yon intervention into Haiti, my first reaction m di m pa vle yon intervention. M di nou pa ka fè sa, nou pa ka rantre Ayiti paske anpil fwa kon nou te gen moun rantre Ayiti, the UN forces, the US, problem nan toujou, li pa bon pou nou. lòt fwa yo. So, kounye a, kon nou gade tout sa ap pase, m di ou konnen, nou pa ka chita ankò, nou pa ka tann. Nou fè anpil tann, anpil tan, n ap wè si nou ka ede Ayiti. Nou fè anpil tan, n ap voye kòb, n ap voye manje, gang yo pran manje, yo pran kòb la, yo bloke tout bagay. So, kounye a, nou pa gen yon lòt chwa. Nou pa gen yon lòt chwa. So, the UN te make the request, m ap arete yon letter, yon lèt, soti la Congress pou nou ka make the recommendation pou Etazini rantre avèk ede the UN. Um, it, sa se o decision trè difisil. Paske nou konnen sa te konn pase lòt fwa yo. Men decision, decision sa nou fè li jodi a paske nou di n ap al proteje moun yo. Nou pa te janm gen yon manm Congress ki Ayisyen, Nou pa te janm gen yon manm sa chita la tab la avèk yo avèk si map chita la tab la avèk map chita la tab la m di yo nou bwezwen pwoteje moun yo so this rapid response team map la pou m ka make sure nou pwoteje moun yo ayisyen yo avèk sa te rive lòt fwa pap rive tan sa. Alelouya gloire a Dieu nou kontan nou kontan madame chère Philus nou kontan Nou ekstrèmeman kontan, chère madame. E pèp ayisyen, nou gen moun nan kongrè a wi. Nou gen moun nan kongrè a. Jounen jodi a k ap pale pou nou. E k ap pran de desizyon pou nou nan non nou, konprann. Se trè byen, malgre ou konnen minista ki te yon move souvni. Bon, pou m byen di se pa sèlman minista, majorite misyon, entèvansyon ki vin fèt nan peyi Dayiti, yo toujou ki te yon move souvni, pwiske. Yo di yo vin fè misyon men w pa janm wè ki kote misyon an pase, sa se 1. Lajan boule peyi vin plis gangsterize, m pa ka konprann. Sa se yon lòt bagay ankò. E raple nou dènyeman la a, yon dam ki rele Tami, yon gwo chèf nan lapolis nan peyi Lèzetazini Damerik k ap esplike apre 12 janvye, Kisa l te vin fè nan peyi Dayiti? Li te vini pou ke li te enstwi lapolis, pase Minista te toujou nan peyi a. Li t ap touche plis pase 100 mil ewo pa an. Sèl lè l sonje l te kwaze ansanm avèk lapolis, se pandan l te nan lari epi l kouri klap li fè foto lapolis. Men pandan tout tan l fè nan peyi Dayiti, Sou pretèks li vin bay lapolis fòmasyon, pa janm genyen fòmasyon ki fèt, li pa t janm kwaze avèk lapolis. Lè l rele chèf li, li di chèf la m pa ka konprann, chèf la di l wi se misyon an sa. Donk, frè e sè byeneme, lè w ap tande jan de koze sa yo, lè ke w gen tout move souvni sa yo, bon, mwen kapab di fò ta sanwont pou w tounen la, pase maladi redouble e mèt li l touye. Alimèt pa pase de fwa. Donk si nou eseye ansanm avèk tout sa yo sa pa mache, li enpòtan jounen jodi a pou ke nou pase nan yon lòt faz. E chak fwa sa yo ap vini, fò m di ou se toujou menm diskou a, se toujou menm pawòl yo ki repete. Antouka jounen jodi a pèp ayisyen nou gen moun nan kongrè ameriken an k ap fè dè sakrifis, k ap pale. An avanse chère madame. Ou pale de yon fòs dentèvansyon rapid, se vre, men kanmenm se militè k ap desann nan peyi e gen anpil Ayisyen ki pa dakò avèk kesyon sa a. Ayisyen yo ki ap di yo pa dakò, se anpil Ayisyen ki m wè ki rete Etazini, avèk yo fin manje griyo, yo fin manje bannann, vant yo plen, avèk yo di, o non li poko lè. Of course wap di poko lè, bon vant ou plen, men moun yo sa ap soufri, sa pa gen manje, sa pa ka soti kay yo, timoun yo ap mouri, e moun sa yo, si w mande moun sa yo, yo di yo bwezen èd. So nou pa ka chita la a pale komsi moun pa ap viv avèk yo pa ap soufri. So si w la avèk ou gen tout bagay la men w, yo comfortable, m pa ka tande w ap di m o pa la Ayiti kounye gen moun ap mouri. Talè, talè madam chère Philus, m gen, m gen mo m pou m plase sou repons ou bay la. Ou di konsa, moun ki pa dakò ansanm avèk entèvansyon militè, se moun ki fin manje bannanna griyo, vant yo plen, yo konfòtab. Pa vre? Men, kote la demokrasi nan deklarasyon sa a? Kote la demokrasi nan deklarasyon sa a? Pou m byen di nan repons sa. Non, se moun ki fin alèz, k ap byen pase, yo pa kè men. Te kwè avan ou pa t aksepte pou ke gen entèvansyon militè k te fèt nan peyi Dayiti. Eske lè sa tou se griyo ou te fin manje ansanm avèk bannann vant ou te plen ak pikliz? Ban m yon ti limyè pou m konprann non. Sa k pase? Paske, bon m eksplike nou bagay pèp ayisyen. Lè ke ou reponn yon kesyon konsa ki ekstrememan enpòtan ke moun sa yo se griyo ak bannann yo fin manje, tandiske avan ou te gen menm pozisyon sa. Donk si jounen jodi a ou ka fè volte fas epi se repons sa ou bay, donk la a sa vin sanble ke son djòb k ap fèt. Non fò nou klè sou bagay yo pèp ayisyen, sa vin sanble ke son djòb kap fèt menm jan nan peyi dayiti mesye yo itilize pozisyon yo pou yo fè dè koze donk se paske w nan pozisyon sa ki fè w ka leve yon maten w just al pran desizyon ou just di ebyen w prale nan loni ou chèche lòt kongresmann san konsilte dyaspora epi wal pran desizyon prese prese degaje nou voye entèvansyon militè nan peyi dayiti. Men non pèp ayisyen. Konprann byen, se menm diskou mesye, se menm sa mesye yo konn ap fè nan peyi dayiti, yo leve yon maten, ou pa konn kote yo ale, ou pa konn ki rèv yo fè, epi ou tande, lè yo tounen, wi pèp ayisyen, nou sot al, nou sot diskite ak entèl, entèl, pou nou, yo sot pran desizyon nan non yon pèp la. Frè si sè byen eme m vle ou konprann pati sa. Donk anpil moun mande Fouco sak pase ki fè w pran tan ansanm avèk petisyon an konsa. Kite m eksplike w byen. Petisyon k ap fèt la se pou tout Ayisyen. Si gon moun ki pa aksepte, premye bagay m gen pou m fè se pou m chita pou m eksplike l. Pou nou jwenn yon antant. Paske se pa tout desizyon w ap pran yo pral dakò ansanm avè w. Men li enpòtan pou ke ou pale ansanm avèk moun nan. Si ou chita ou eksplike moun nan li pa deside konprann, sa se li. Men m pa ka vini pou m di lòt la, se paske li anfòm, se paske l fin manje griyo, se paske l fin manje bannann. M pa gen pou m wè nan manje griyo l ak bannann li, piske sa lajan li fè, li pa nan dwòg, li pa nan kòripsyon, li pa nan vòlè, li pa nan gangsterize peyi a. Donk avan ou menm ki te gen pozisyon sa, eske se griyo ak bannann ou te fin manje? Ki fè ke vant ou te plen se dijesyon ou tap fè ou te konfòtab? Si jounen jodi a ou ka genyen pozisyon sa, donk lap trè trè enpòtan lòt ki poko konprann yo pou ouvri zye yo pou di yo men nan ki nivo peyi a ye, men nan ki sitiyasyon donk lè a grav fòk ke nou aji pi vit ke posib. Men lè ke w bay yon repons konsa, sa w di lòt yo menm? Tandiske se moun ki envesti nan peyi Dayiti, se dyaspora k ap soufri menm jan ansanm avèk paran w, se moun ki pa ka rantre nan peyi Dayiti. Men sa k pase, moun sa yo ki gen zam nan men yo, se oligak yo, se moun sa yo tout lasentjounen k ap fè lòbi nan Kongrè a lotbò a. Donk jounen jodi a nou bezwen rezoud pwoblèm ensekirite a an amon men se pa an aval. Paske lè w antre nan yon kay ou jwenn swa yon telefòn nan men yon timoun, si ke te gen moun nan kay la ki premye kesyon w ap poze? Kot entèl jwenn telefòn sa? Kiyès ki ba li l? Men se pa di woy men pitit la gen telefòn, non fò w poze kesyon kote l jwenn li? Kiyès ki ba li l? Paske w konnen se yon timoun li ye, li pa gen aksè ansanm avè l. Donk toutotan nou pa gen kapasite pou n poze kesyon sa yo, e lè ke nou chanje, lè ke nou gen yon opinyon diferan pa rapò ansanm avèk yon lòt, se yon seri de bagay k ap pase nan peyi Dayiti. Donk jan de repons sa yo mezanmi, si n ap batay nou di n ap fè lademokrasi, patati patata, donk an se sans, fòk ke nou pa eseye ap blese lòt la, pandan nou di nap ede. Donk lè konsa, lè se jan de repons sa yo ki rive jwenn lòt ki pa aksepte a, e li menm li di w men poukisa l aksepte, donk la a sa vin sanble ansanm avèk yon djòb kap fèt. Donk s on desizyon ou leve ou pran pèsonèl, ou pa kontakte pyès lan yo, ou pa chita pale ansanm ak yo. Wi pèp ayisyen, sou dosye petisyon an, anpil moun di Fouco, poukisa w pran tan? Men m di yo, fon ti tann, prefere nou pran tan nan wout nou pot bon nouvèl, se vre nou pap rete rete poun fè tann tounen pwa tann men, fòk ke nou chita nou planifye, fòk ke nou pale ansanm avèk moun ki genyen opinyon diferan, moun ki pale diferan yo pou nou jwenn yon pwen dantant pwiske yo di yo ap travay pou Ayiti, e se nan moman sa tou wap dekouvri vrè moun ki di yo ap travay pou Ayiti ak moun kap travay pou ti gwoup oligak kowonpi yo nan peyi Dayiti. Eske w konprann pèp ayisyen? Paske ou menm fò w rive fò w pote mesaj la ale, fò w di yo men kisa w pwopoze pwiske nou di n ap travay pou yon sèl peyi, fò m wè nivo volonte w. Men m pa kab repouse w, m pa kab fon ti bagay klan, m pa ka di lòt la l fin manje griyo, li fin manje bannann, m pa gen pou m wè nan sa. Paske si m di se pwoblèm ensekirite, pandan l ap manje griyo l la, fò m fè l konprann, dèyè griyo a, bagay la difisil nan peyi Dayiti, men m pa ka moke l, men m pa ka di se afè l ki bon. Afè l sipoze bon piske l travay pou sa. Li se Ayisyen, kote l ap viv la gen sekirite, l ap manje griyo, wi se pou l manje griyo. Men si ke m gon mesaj pou m fè pase, si ke m santi bagay la rive nan yon nivo ki konplike, ebyen kounye a la a, menm moun, kit moun k ap manje griyo, kit moun k ap manje kasav, fòk ke mwen gen kapasite pou m reyini yo, pou m pale ansanm ak yo, puiske mwen menm sèlman m pa ka leve pou m al pran desizyon nan non 12 milyon moun, paske m gon pozisyon ki siperyè pa rapò ak yo, non! N ap kase tèt nou. Nap vin lèd a la fin. E nan peyi sila kote ke wap evolye a ou kapab wè, prezidan pa leve yon maten voup li vin pran yon desizyon non. Gen reyinyon ki fèt avan l soti l vin zon bagay. E ou kapab wè pèp ayisyen, lè ou tande ameriken fon bagay nan mond lan, yo pa di tèl prezidan te fè tèl bagay. Yo di lèzetazini, yo di lèzameriken te fè tèl bagay. Donk, yo asime responsabilite. Se nivo tèt ansanm, se nivo dyalòg la. Donk, mwen pa ka pete kouri pou m al download yon solisyon pou yon gwoup moun tandiske pèp ayisyen yo diferan pa rapò ansanm avèk yon ekip desizyon pakèt bagay k ap pase nan peyi a. Dabò, fòk ke mwen kapab gen kapasite pou m reyini ni Sentespri, pou m reyini ni zanj Gabriyèl, pou m rale Satan, pou m mete l nan yon kwen, epi pou m di, Tantantantantan, men sa k pase, men sa k pase. Donk, pèp ayisyen, nan mitan moun sa yo lè m fin reyini yo fòk ke mwen kapab gen kapasite pou m analize, e entèl m ka fè chemen avè l, entèl m ap gade si m ka konvenk li, donk si ke m wè moun sa a konplètman rete deyò, tout sa m di l, tout sa m montre l, li refize konprann, donk la a, m ap vire do m, m fèmen sou li, men malgre m fèmen sou li, donk, lè ke m ap pale nan non pèp ayisyen, Mwen pa ka rejtel puiske pèp ayisyen nou konprann ke Bondye fè lapli a tonbe ni nan jaden kretyen an, ni nan jaden payen an. Donk map pran desizyon sa ka rive nan moman l pa konprann men aprè l pral konprann poukisa m te fè sa. Aprè l pral rann kont ke son sèvis m tap rann peyi a li benefisye ladan tou. Donk, lè ke m ap reponn jan de kesyon yo, m ap di ebyen, m espere ke lòt gwoup yo kapab rejwenn nou, men m pa ka di lòt la k manje griyo, li gen dwa l pou l manje griyo a. Ala traka pou lave kay tè. Ann avanse. Byen ke n ap raple anpil moun ke yo se youn nan manm Kongrè a ki pa t dakò o depa ke gen fòs ki al Ayiti, men la ou vin wè enpòtans lan nan moman an. Wi, Wi premye fwa ke yo te pale de li m di non li poko nou ka travay nou ka pale nou ka vin we can do a negotiation but konnya nou pa gen tan there is no other alternative we must act now and so I'm pushing map pouse tout moun pou yo ka konprann pou yo ka wè sa ap pase m pa kwè tout moun te konprann vreman sa kap pase and so konnya nou bwezwen tout menm vin sou the same accord pou nou ka understand se lè pou nou ka ede Ayiti konnya peyi a pral fini si nou pa fè konnya. Vwala! Vwala pèp ayisyen! Donk jan repons la tonbe a, sa montre ke se pozisyon w ou itilize. Men se pa volonte, se pa tèt ansanm, se pa dyalòg, se pa chita pale pou n wè kòman n te kapab rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti. Ya! Pou n wè kòman n te kapab rezoud pwoblèm ensekirite a, men jan repons lan tonbe a, sa montre ke gon bagay ki kache dèyè. Sa montre ke gon djob kap fèt. Bagay yo pa fin tro dwat vreman. Nap pou son gwoup, nap kenk bon gwoup. E nou kapab wè ki kote sa mennen nou. E ou kapab raple ou pèp ayisyen apre 86, nou pral vin, nou pral rantre nan sak rele demokrasi a. Nou pral di, Duvalier pa ladanl. Tonton makout pa ladanl. Men, yo tout se ayisyen. Si wap pale de demokrasi fò w ka chita pou pale avèk tout. Sak te fè peyi a mal fò ko gen kapasite pou fè konsyans yo repwoche yo. M pa gen pou m repouse yo, m pa gen pou m di entèl entèl pa ladan, nou se ayisyen. M pa gen pou m di lòt la ap manje griyo l pap manje griyo, nou se ayisyen. Quand il s'agit de rezoud yon pwoblèm nan peyi dayiti fò ke m gen kapasite pou m chita ansanm avèk tout kouch. E dè fwa pèp ayisyen, fò m di w klè, gen dè moun ki fin kraze k boule peyi a, fò kwaze avè l anfas pou fè l konprann sa l fè a, pou kase met nan bòl li, pou ba l presyon, pou di non bagay la pa ka rete konsa non mon frè. Ou gen travay pa w pou fè pwiske w dwe peyi a, w manje lajan peyi a, w kraze peyi a. Ou pral travay pou peyi a gratis kounya. Sa w pa t vle fè ou pral fè l. Se sa k fè, nan jou pase yo, lè ke mwen wè yo kraze KEP Prezidan Jovenel Moïse te mete kanpe, apre sa n ap di kot 40 milyon dola kot agoch kot adwat. Bon, Prezidan an te fin mete konsèy KEP a kanpe, mete l mete l kanpe, pou ke eleksyon fèt. Eleksyon pa fèt, jiskaprezan, Ariel poko janm monte pa l la. Nap di men ki kantite kòb ki depanse, travay la pa fèt epi nou voye gwoup sa ale. Nou pral jwenn yon lòt gwoup ankò pou nou mete. Epi nou pral rele lòt sa yo vòlè. Non, fò bagay la pa fèt konsa. Leta te depanse yon lajan pou ke ou te fè tèl bagay, ou pa fèl, ebyen wap ret la pou fèl. Lajan te dekese pou te fè tèl bagay, pou te fè wout, pou te fè lopital. Lopital la pa fèt. Kit ou te prezidan, kit ou te minis, kit ou te premye minis, Kit ou stil ap dirije, kit ou te pase nan gouvènman anvan ou t ap gagote, ebyen fò w vin bay eksplikasyon, fòk ou remèt lajan sa. Si se pou fè tout rès vi w ap travay pou remèt lajan, degaje w pou peye l de jenerasyon an jenerasyon, m ap fè w peye l. Donk, fòk ke nou gen kapasite sa tou, Humm an nou fini. Nou pa ka tann ankò, m ap repete mo pa w, nou pa ka tann ankò, eben Lèzetazini ansanm ak Nasyonzini deside pase nan faz kote ke eben entèvansyon rapid sa oblije fèt pou yon nonb de tan, ou pa konn konbyen tan l ap dire, ou pale de yon nonb de tan li p ap twò long, ou di ki nonb de tan egzakteman pou entèvansyon rapid sa ka fèt, kapab fèt pou w demante gang yo an Ayiti. Konya nou pa konnen kilè avan yo fè the final decision pou yo ka rantre, nap konnen the final decision next sèmèn nap konnen but avan yo rantre yo pral ban nou tout all the information yo gen anpil enfòmasyon m paka bay kounye a like ki jou or jan bagay ap pase men m te santi la ke mwen m te bezwen pale avèk tout ayisyen pou nou tout ka konprann kilè nou ye la avèk sa nou bwezen fè Avèk kò nou fè entèvansyon sa a, nou tout bwezwen la pou nou ka patisipe. Si w se yon manm de polis Etazini ou Kaneda, nou bwezwen pran pou ka ede polis yo. So se poukisa n ap fè this pli, n ap pale avèk tout moun pou nou ka di se lè pou tout moun la diaspora kòmanse pou yo ka ede Ayiti. Yon lòt bagay m te vle di also is sa se premye fwa nou pa genyen Person, pa not one organization Ayiti ap ede Ayiti. Lòt fwa avan Covid te la, nou te toujou gen different missions, different organization sa te vini Ayiti. But sa nou wè apre Covid, apre gang yo kòmanse ap kidnape moun, men um the moun the moun yo yo te the missionaries yo vin yo kidnape. Kounye a tout moun pè pou yo antre Ayiti. so si nou pa fè yo bagay konya moun yo pa gen anyen pou ede yo so m di ou mèsi anpil pou ka kite m pou m ka di tout moun kisa ap pase avèk sa n ap fè pou nou ka ede moun èd ap vini n ap vini nou wè tout moun sa ayiti nou wè tout sa ap pase avèk n ap vini pou tout moun sa fè mechanste ayiti n ap vini pou yo pou tout moun sa pou esi yo ka gain something by causing instability nap vini pou yo avek at the end nap wè ayiti kote nou te janm sonje li nap wè ayiti um, vini yon kote pou nou ka alwe fanmi nou konya nou la la mwa dyesem christmas ap vini lò nowel ap vini anpil lè nou te kon ale ayiti nou kon alwe fanmi nou nou voye manje nou voye rad nou voye um, Gen fi ki pa ka fè sa. Sa se dènye, dezyèm ane nou pa ka fè sa. Twòp tan pou nou pa avèk fanmi nou, avèk nou pa ale peyi nou renmen. E voa Kreyòl gen enfòmasyon ke deja nan semèn kap vin la, si se pa pli ta ke, anfen nan fen mwa nou di, pou nou pa bay dat presi, Nasyon Zini yo menm tou yo gen yon desizyon gen lè pral pran ki pral soti ofisyèlman daprè enfòmasyon ke nou jwenn dan sèl lè nouvèl nou. Ou panse ke enfòmasyon sa ou sot ba nou la lap korobere lap korobore se pral menm bagay la ke nasyon zini ap di nan fen mwa paske yo gen pou yo pale sou ka ayiti a andedan nasyon zini se menm mesaj la? Wi m kwè lap menm mesaj la paske we're in congress nan pral voye yon lèt de telling our position this is our position and li trè enpòtan pou nou ka pou tout moun ka konprann poukisa sa se desizyon nou te fè and poukisa N ap fè sa nou bwezwen fè. Nou pa ka tann ankò. N ap di w gwo mèsi paske lòt fwa ou te vini pale ansanm avèk kominote ayisyèn nan peyi a, piske ou konnen se tout peyi a k ap tande w lè w pale, paske w se yon Ayisyèn Amerikèn ki andedan Kongrè Ameriken an, ou se sèl la ke nou genyen jiskaprezan. Eben, zòrèy tout lòt Ayisyen ki ann Ayiti e atravè lemonn louvri pou tande w, paske ou anndan politik amerikèn nan e mèsi paske w pote dènye enfòmasyon sa a ba nou, esklizivman nan voa Kreyòl. Merci encore une fois. Mèsi. Humm ala traka pou lave kay tè kòm oparavan ou pat konprann humm kounya w vin konprann men tandiske lòt ki poko janm konprann yo ke lè a grav yo menm yo ap manje griyo ou pa gen eksplikasyon pou bay ki sak fè w fè vòlte fas la. Ala chanjman biza papa. Non, peyi a just difisil pèp ayisyen. Retire gouvènman sa a pou n mete yon lòt, tranzisyon pi rèd, men dosye eleksyon n poko ap pale de sa. E èd militè, pa t pwoblèm. Peyi nou pou nou kale kò nou. Men sa k pase, yon jou lanati gen pou l leve fache kont nou tout. Bon konba e bon kouraj, an n travay pou tout bon. Ann panse tankou lidè pou ke nou kapab ede peyi Dayiti, si tout fwa nou gen volonte. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse yo, Premye Minis Ariel Henry pa gen kè ankò. O o, Premye Minis lan gen tan fè swè lane 2023 a, Leta, hum, hum, ap kreye kondisyon pou. pwopis, restore lòd piblik, stabilite sosyo-ekonomik e garanti klima sekirite endispansab, òganize eleksyon lib, transparan e demokratik. Pa t pwoblèm Premye Minis Ariel Henry, sèl ke sèl konsèy m gen pou ou cheri doudou fimen depi nan aswè ok. Donk lane 2022 a se te lane kisa? Lane fè lajan, lane touye, masakre, se ane sa donk 2023 a ou pa ka tann podyab. Jodi a 15 wi PM, sa w gen kò w cho konsa? Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Non PM, sa k pase ki fè w cho konsa? Avè tèlman w pa ka rete san w pa pale ansanm avèk pèp ayisyen? Humm pèp ayisyen sere deklarasyon sa nap bezwenl nan lane 2023 pase nou konnen trè byen nèg pa bor isit bon jou yo pa la verite Frè se sè byen eme ensolit nou pou jounen jodia jan nap gade ti video sa gade l avèm gad pwoblèm. Jan wa jan ke wap gade ou wè machin nan plen an, se konsa nan jou kap vini yo, fanmi politisyen pral plen avyon ap debake nan peyi Dayiti. Rale kreyon w make, se Fouco k di w sa. Frè se sè byen eme, ebyen jan ke m te anonse w, ou raple w nan jou pase yo, enspektè divizyonè Rigaud te asasine tou prè akademi polis la, sou wout Frère nan komin Taba. Enben jounen jodi a fineray la te chante, an nou swiv kòman seremoni an t ap dewoule. je me mets déjà à rêver d'une plaque qui va immortaliser le nom euh, de telle sorte que quand on entre dans cette salle, que l'on ne connaisse pas voilà, son histoire, on va dire voilà, c'est la salle à Rico. Il le mérite et il mérite plus encore. Il mérite que nous fassions le nécessaire pour trouver qui ou qui sont, qui est qui sont derrière euh, cet assassinat odieux et aussi que nous continuions de former les jeunes, de leur euh, communiquer ce goût pour le savoir, cet amour pour Haïti. Donc l'héritage d'Arrington Rico est énorme et c'est une très très très bonne décision que cette salle porte son nom, que nous puissions au jour le jour nous rappeler, citer son nom, voir sa photo et nous dire que tous les jours de, de notre vie euh, de citoyenne et de citoyen, nous devons penser à ce qu'il nous laisse euh, et, ce qu'il a laissé euh, à, sa famille, à, à, tous ces jeunes gens, euh, femmes et hommes qu'il a formés jusqu'au dernier jour de sa vie avec la même passion, la même conviction. Merci beaucoup pour Harrington Rigo, merci pour tous les jeunes qui habitent ce pays et même si, merci pour les gens qui sont fâchés parce que c'est légitime aujourd'hui d'être fâché, d'être en colère parce qu'on n'avait pas le droit de nous enlever Harrington Rigaud et nous avons une nouvelle mission toutes et tous trouver les auteurs et co-auteurs de l'assassinat de, l'inspecteur général Harrington merci de m'avoir permis de, prendre la parole, d'évoquer la mémoire d'Hamilton Rigaud et de nous remercier encore et encore pour tout ce qu'il a fait et de vous remercier, vous, pour, euh, tout ce pour euh, cette salle, pour avoir pensé à graver son nom euh, quelque part qui, où tout le monde pourra voir, tout le monde pourra se souvenir, aller se renseigner sur le personnage, le grand citoyen, le grand formateur de Fuy Hamilton Rigaud. Alade Kababa. Ato wap gade mini-justis, wap gade chef polis, pil gwo deje. Atò pou yon sitwayen tonbe konsa epi gang sa toujou stil kontinye ap taye banda? Pou yon enspektè, yon responsab lekòl polis tonbe konsa? Donk siman, on ne sait jamais, nou te pran fòmasyon nan men l. Donk anpil nan nou ki patisipe e ki vin asiste dènye fineray, ki vin rann yon dènye omaj ansanm avèk enspektè divizyonè. Atò, a ki santiman, kòman n santi nou? Kòman nou wè tèt nou? Kòman lè nap mete inifòm sa sou nou, nou prale nan antèman, kòman nou santi nou? Dim, dim, non, bon m yon ti limyè pou m konprann. Paske yon chèf pa ka tonbe konsa pèp ayisyen, tankou yon vyèy chen, epi prenpen, prenpen, bèl kostim nap defile. Ala traka pou lave kay tè. Ou wè si mò te gen pouvwa, yon seri de nèg, chak lè w tande yo kanpe yo pral pran desizyon nan non pèp, tout rad te dwe chire sou yo pou y ap kouri ak kòd grenn yo konsa nan lari a. Antouka, ann kite sa la pou l pa fè zen. Frèz e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal mezanmi. Hum! 2023 sa a, li pa vin pou lapè ditou non. Non, 2023 a, m pa ka konprann pèp ayisyen. Sitwayen sa w ap gade la a, Se frè Viktò, frè Viktò ki te soti la al gade kòman 2023 ap ye, men kòman frè Viktò tounen, ak dlo nan je, tèlman l kriye. E pa mouye l mouye non, ni se pa lapli k tonbe. Se tounen l ap tounen, tèlman l kriye pèp Ayisyen men kòman frè Viktò rive. E sa poko anyen, pandan m sot pale ansanm avèk frè Viktò epi m pral lakay, o o. Lè m rive nan ti kwen pi ba ravin nan, Se gade m gade, m m wè non ti kay an tach palmis, gade imaj la non pèp ayisyen. Y ekri L'hôtel tu vas voir. Men se kwa listwa non? Ou wè 2023 a? Non, ou wè 2023 a? Aah! Ariel kòmanse fè swè, frè Victor soti mouye, soti m soti men sou kisa m al tonbe? Non, Jezi kenbem wi poum wè 2023 wi fòk mwen wèl byen kem konnen nan fen desanb lan fòm fon kout pye nan syèl gen kèk koze poun pale sè Lora nou pa bliye w cheri jodia 15 desanb nap tann pou prezidant peyi dayiti antouka medam matmwazèl e mesye janm toujou renmen dil ayiti diktati se lapèl dèzanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra. ki moura kakara. Mwen diw merci paske w tap swiv avèk atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir à la prochaine bizou bizou one love.